Fèt la gate, kawòt yo gentan kuit, batay la leve yon lòt zen ki pete nan peyi a ankò e se sa pèp la t ap tann pou yo te kòmanse epi pran libète yo jan sa dwe ye. Bonjou bonswa tout moun, byenvini yon fwa ankò nan Rete Konekte sou Nouvèl yo, pa bliye rezo pa w la Sofia TV 83, an nou antre nan detay yo Pou jounen jodi a, nou prale sa ki gen awè ak dènye enfòmasyon Arab la ki pale li fè konnen yo pèdi sòlda nan wout la e batay la pap rete kanpe, menm jan tou Kanada livre peyi a, Etazini ap tòtire nou, anpil viza deja pral bay, men yo gentan konprann se paske peyi a gen lityòm, aliminyòm ak anpil lò. Medam mesye anpil pawòl, detay ak. E enfòmasyon yo, se kounye a la Busta John gaye nouvèl la, anpil koze pale nan peyi a, ou pral sezi tande ki mannigans, ki pwoblèm boujwa yo ap mete devan, ak konplo kominote entènasyonal la ap fè sou do Ayiti, yo vann peyi a, gen moun ki di se dènye gout dlo a k pral ranvèse vaz la, bagay yo pral pi tris demen si Dye vle, si tout fwa Ayisyen pa leve kanpe e si yo pa di anyen, nou vrèman nan kouri. Ariel Henry pa gen dwa koman ou fè kore Ariel Henry nou pa vlel lakay nou se komsa nap pote chanjman andan peyi an se komsa nap mennen chanjman andan peyi an Ariel Henry non l nome kom en asasen koman ke mentnan ou deside di ou adere ou pou ke Ariel Henry dirije peyi a eske lakay ou ou tap dakol. Se peut être sa nou bezwen avoka yo wi. E peut être sa nou bezwen avoka yo wi. Kote ke le prezidan menm, konsèy prezidansyèl la nou kapab trennen l devan la jistis pou nou jije avèk sa ke yo fè peyi an. Le kò gwoup, chak moun ki anndan kò gwoup lan, nou rele kò gwoup devan la haute justice pou yo vin di nou kòman yo fè pran dè desizyon avèk dè fè an men. Son batay ki tèlman bèl la medam mesye ou wè nap rende avèk li a wi nou envite nou lan gwo gwo kokenn chèn wonble ki pral tonbe la yo jodi an se petèt sa ki fè nou diw ou menm frèm sèm yo kap soufri kote kew ap soufri a ou sipoze gen respèw paske yo pa janm jwenn sòlda ki pou kanpe yo diw tout sòlda yo te tonbe lan tan Jean Jacques Dessalines. Tout sòlda yo, yo te tonbe lan tan Janjak Desalin. Paske sòlda kla yo, se pa sòlda yo ye. Se moun pou yo achte. Se moun avèk yon viza yo gentan achte yo. Se moun avèk yon kat sitwayènte yo gentan achte yo. Se moun avèk yon ti kòb yo gentan achte yo. Menm lè y al lekòl yo rete sòt, yo kapab fè sa yo vle. Se moun, lè nou lanse yon ti twit. Yo pran ti tweet la yo fèl tounen pi gwo nouvèl ke yo bay tout pèp lan ke les américains, le Canada, la France parle epi se amen. Jodi a se batay sa ke nou vle fè. Yon batay fòk nou konnen kote ke nou sòti e kote ke nou ye e kote ke nou prale. E se nan sa ke nou mennen nou vle mennen w jodi a pèp ayisyen. Nou vle envite w vin jwenn batay sa a. Batay sa se pa mwen menm, batay sa se nou menm. Paske Ayiti a se nou menm. Jodi a gen yon fòs fè nwa anndan peyi a, yon fòs fè nwa ki mete zam, yon fòs fè nwa ki bloke, yon fòs fè nwa k ap pran dè desizyon. Aprè yo se yo, san yo pa gen lòt ankò. Yon fòs fè nwa ki kenbe yon ti gwoup moun ki gen zam lan men yo, enben se ti gwoup moun sa kote ke lapolis bèk atè devan yo. Men mentnan, nou le pèp ayisyen, fòs fè nwa sa fòk nou kase l. Fòk nou kase desizyon Kanada, fòk nou kase desizyon Etazini, fòk nou kase desizyon Lafrans ki bloke avèk Sendomeng. Jodi a nou gen yon peyi ki rele peyi. Nou pa lach e nou pa t janm lach. Jodi a nou vle ke popilasyon ayisyèn nan konprann. Batay peyi an fòk li fèt avèk entènasyonal la. Fòk li fèt avèk le premye minis Justin Trudeau. Batay peyi an fòk li fèt avèk de zavoka ki kanpe. Lè w se youn, ou fèb. Men de, twa, kat, ou pi fò. Nou bezwen de zavoka. ki pral kanpe pou fè batay sou do peyi Dayiti an. Nou gen tout done, tout dosye kote ke se entènasyonal la ki met pye sou kou nou. Se entènasyonal la ki moute yon kò gwoup ki pa egziste. Se entènasyonal la ki avèk kò gwoup kap pran dè desizyon anndan peyi Dayiti kote ke tout desizyon yo pa an favè Ayiti. Jodi a se lan batay sa nou ye. Se nan batay sa nou ye. Yon batay kote ke yo di nou tout sòt. Pandan ke ou menm, ou konnen ou se avoka, ou ka batay kont yo. Nou be, nou bezwen yon direksyon dè zavoka kote ke batay la pral fèt, ki pral kore pa dè direksyon, m te kapab di nou, dè zòganizasyon, dè pastè ki konstate, ki pral pale avèk lapopilasyon ensi otre. Jodi a mwen nou mande lapopilasyon. An nou fè batay peyi an. Menm jan avèk Jean-Jacques Dessalines te fè l. Li te pase nan chak kwen l pran yon konbatan. Jean-Jacques Dessalines te pase nan chak kwen l pran yon konbatan. Li di, Mesye, fòk nou kase chèn nan. Nou pral batay kont yo, kanpe agoch, kanpe adwat, kanpe nan mitan, kanpe sou kote, kanpe lòt bò a. Nou pral batay kont yo. Chak kote ke yo pase, nou kanpe dyanm. Vwala poukwa ke nou mande ke dè avoka. Enplike w nan chanjman lòt Ayiti a. Ou la pou vin batay pou chanjman peyi a. Kote ke yo deja an erè deja. Kote ke tout fot la sou yo deja. Kote ke yap detwi w peyi w lan. Se yo menm ki fè vyole manman w. Se yo menm ki fè tye papa w. Se yo menm ki fè tye ti sè w la. Jodi a an nou fè batay la otreman. Kote ke nou pral kanpe avèk dè prèv an men. Tout prèv yo la. Depi 1915 yap okipe peyi dayiti ki kote ke yo mennen nou an 2022 2023 se toujou menm bagay la dè tranzisyon li pa egziste nan konstitisyon an nimewo 1 kòman ke w plase Ariel Henry kòm yon direktè an chèf de la tranzisyon li pa egziste tranzisyon pa egziste anndan peyi an. Avan tou deja avan tou men youn de batay deja nou deja genyen kòman ou fè antan ke premye minis di Kanada ou kore Ariel Henry ke non l site nan yon asasina poukwa ohh batay la bèl nan men nou nou pa wè sa non batay la bèl nan men nou fòk nou mennen entènasyonal la osi nou rele yo lakou pou nou jije yo avèk menm lwa yo a Ariel Henry pa gen dwa selon not konstitisyon. Avoka yo reveye nou silvouplè. Yo bezwen sèvo peyi an ki kapab kanpe pou batay kont peyi an, pou yo fè yon mwayen pou yo retire yo anndan peyi a. Yo ap chèche tout fason pou yo kapab fè l. Men nou pral rantre dirèkteman avèk Arab la. Frè m, kòman w ye? Mwen salyew frèm Busta, mwen salye chak grenn oditè oditris kap tande nou sou Busta John, m salye madam Sara e m voye yon gwo kout chapo pou potorik fanm sa ki sot ap pale nan emisyon an frèm Busta, madam sa tout chair de poul mwen lè m ap tande madam sa kap pale kap sansibilize chak grenn frè ayisyèn mwen yo kap fè yo konn konsekans peyi a jodi a frèm Busta nou wè yon lòbi e Donald Trump ap fè de bagay e pa Donald Trump non e Joe Biden Biden ap fè sou bagay viza kounya yo gen foli bay pèp la viza pandan yo gen foli pou yo ranmase tout iranyòm nou yo tout bronz nou yo anba tè a kounya yo gen foli pou yo di pèp la kite tè a parapò lè yap vin bwote bronz nou, iranyòm nou yo pou yo pa jwenn ayisyen ki kouri dèyè yo. Se poutèt sa wi y ap ofri nou viza. Se pa pou lòt bagay non frè m. Se vre. Se vre. Men se poutèt sa menm fòk nou batay kont sa yo. Ann son ane de konba, son ane de liberasyon, son ane de libète pou Ayiti. Paske jodi a frè m Busta, lè n ap gade. McCarthy k ap fèt anndan peyi a, lè n ap gade zak brigandaj ameriken mete anndan peyi a, se pa pou lòt bagay, se pou yo te ka vin piye resous nou, se pou yo te ka vin vòlè tout byen nou, se poutèt sa yo te chwazi yon asasen ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse mete nan tèt peyi a. wi. Jodi a nou di ameriken, jou yo konte, le mond antye wè se ameriken k mete nou nan povrete, le mond antye wè se kanada, se la frans ki mete nou nan povrete nou ye a. Jodi a map mande chak grenn ayisyen, chak grenn frè n ak sè nou, li nesesè kote nou ye a, wi, pou n kenbe yon pwanyè liberasyon, pou n kenbe. Yon pou n kenbe yon epe nan men nou pou n batay pou n delibere peyi a jodi a ekip ki pran plas la chak grenn jèn gason jèn fanm kap batay pou delibere peyi a yo pa gen lòt bagay yo asasinen w wi frèm Busta wap gade avan yè. Black Diamond ki t ap batay, ki te kanpe nan ekip arab la, t ap batay, ki te toujou ap mande liberasyon pou peyi a, ki te toujou ap pote istwa peyi Dayiti ale vè lwen, byen lwen. Nèg yo asasine Black Diamond 19 desanm 2022 a. Nèg yo boure Black Diamond nan zo reken, yo bat li avèk mouda zam. Yo krabinen Black Diamond, y al lage l yon kote Bwa Monkèt nan Petyonvil, yo fè l vwomi fyèl li, li mouri. Avanyè ki te 4 desanm nan, nou te bay Black Diamond yon dènye omaj. Touye Black Diamond frè m Busta, sa p ap fè nou pa batay, sa ba nou fòs pou n kontinye batay, pou n kontinye goumen. Jodi a, lè n ap tande pouvwa an plas la bay plis ke 747 zam pou yo te ka fè simagri premye janvye a devan Mipana. Se zam tankou pate cho nèg yo te mache likide. Se zam nèg yo ap mache bay pou yo asasinen tout ekip Arab la, pou yo asasinen tout militan konsekan yo pa ka achte yo. Jodi a pou m gade pou m wè militant pa ka manje, ki gen tan tebe, ki gen tan gade lè w gade yo wè figi yo make mizè, k ap rele viv Andre Michel jodi a, k ap chante pou Andre Michel nan Channmas. Èske w wè, èske w wè pèp sa konn kote l vle ale? Non, non. Moun ki pi pa ka manje a, se li menm k ap vann dinite l, se li menm. K ap vann batay pèp la jodi a. Lè n ap gade pouvwa an plas la l pa fè lòt bagay depi yo mande w negosye w pa vle negosye, fò w pa ta pale nan telefòn ditou pou nèg yo pa voye asasine w. Jodi a se gwo lwa yo pou n rele, se jete dlo limen balèn, se espri Desalin pou n rele. Se espri Chalmay Peral, espri Papa Boukman, espri zansèt yo pou n rele, pou n batay, pou n kontinye batay, pou n kontinye goumen. 2023 se yon ane de konba. Wi, frè m ak sè m yo k ap tande m nan, fò m di nou bon konba, m pa nan bòn ane. Bon konba. Paske son ane konba, son ane libète, yon ane endepandan pou Ayiti. Jodi a pou Ariel asasen kriminèl, li pa pè, li pa krent pou l al krache sou kadav papa nasyon an, pou l al krache sou memwa papa Desalin, yon asasen, yon dilè dwòg. Ekip bandi legal la kounye a, gade, dèske Kanada sanksyone yo, kounye a se zam y ap ranfòse nan katye popilè yo. Se ti magri nèg yo ap fè yo pa pou eleksyon vre nèg yo pa bezwen fè eleksyon si nèg yo te bezwen fè eleksyon epa zam yo tap mache simaye nèg yo se zam yap bay frèm busta yap pale de eleksyon yo pa vle eleksyon an vre se pou tèt sa map di frèm ak sèm yo kale je nou se menm foli politisyen tradisyonèl yo. Asasen kriminèl oligak yo ki antre nan batay bwa kale a nan lari a jodi a ki fè Ariel ka griyen dan sou nou. Ariel griyen dan sou nou. Ou pa wè kounye a e nan kaka Ariel ap pase nou. Se paske l wè se yon pakèt grangou ki te nan lari a, majorite ladan yo. li achte yo, li fè yo chita avè l, li ba yo machin BMW, li ba yo pòs, li ba yo garanti l pral mete yo minis, li pral mete yo direktè jeneral. Jodi a batay pèp la kraze. Frè m pou sa batay pèp la kraze, se nou menm ki pou sansibilize popilasyon an pou l leve kanpe, pou l delibere peyi a. Nou pa ka rive la pou n kite batay la ba Ariel. Non. Nou pa ka rive la a, frè Moussa, pou se pou mil goud, pou militan k ap fè ti channmas ap fè konferans de près pou Marjorie Michel, pou André Michel. Kote sa pwale? Jodi a pou m gade militan k te nan lari avè m, k ap fè konferans, k ap rele viv André Michel, viv Marjorie Michel, viv Rosmila peti frè. Sa k fè sa? Nèg yo redui pèp la an mil goud, yo kite grangou fin avèk yon popilasyon, se pou lè yo bezwen w pou mil goud la pou w vini. Jodi a ekip Arab la, mil goud pap ka achte l, men nou menm fò nou ban m fòs pou m batay. Batay pou n delibere peyi a. Nou pa pral negosye avèk asasen kriminèl, paske Ariel pap fè eleksyon. Jodi a chak grenn asasen gon akò nan pòch yo. Se pil akò sa yo ki fè blan griyen dan sou nou, ki fè Ariel griyen dan sou nou. Poukisa nou pa met tèt nou ansanm, nou fon chwa, yon ekip solid pou 120 jou, 4 mwa. Pou reyalize bon jan eleksyon kredib, demokratik anndan peyi a. Se vre. Se akò, se tranzisyon twa zan, se tranzisyon de zan, se tranzisyon senkan moun yo ap mande. Jodi a, frè m Boustè, mizè m ap pase la, chak kou pou m pran lari, m pa kapab, m pa ka pran lari, paske asasen kriminèl yo, yo gen moun tout kote, yo mete ap veye m, ekip Arab la pou y asasine m. Èske m ka al negosye avèk yon ekip gang asasen kriminèl? Jamais! Jamais! Jodi a si m te wè Ariel te vle fè eleksyon m tap koube men Ariel pou l fè eleksyon fòk Ariel al mete l a la dispozisyon lajistis sou prezidan Jovenel li asasine pou l di konbyen lajan l te bay nan asasina prezidan Jovenel Moïse. Jete ou lan kouri chak lè yon prezidan pral di yon ti pawòl koupe moun ki pa gen papye lan pwoblèm ebyen ou pran lan cho. Yves Juste an nou pale bagay serye kòman ou ye frèm mwen salye w trè fò ankò avèk nou ankò jodia Yves Juste mikwo pou ou. Bonswa pdg Busta John. Apre ke Ki bò dis disip lan te jwenn apre ke apre ke ki bò dis disip lan nou vle pale de Sexy Joe yo te fin kidnape maten an nan zòn Matisan an? Ebyen ozanviwon de inè apre midi pral nan dezè apre midi ki bò dis gwoup disip lan te pral jwenn liberasyon l anba men nèg Matisan yo? Se yon aksyon ke Chantè prensipal Disip lan, Gazzman Couleur, li bat bravo lakontantman kote ke kote ke kibòdis la jwenn liberasyon l, pandan ke li di klèman ke fòk omwen lapolis, lajistis wè nan ki mezi yo kapab rive jere kesyon ensekirite a anndan peyi Dayiti, paske twòp moun ap kite peyi a pou kesyon ensekirite. An nou fè yon ti pale sou sa, pase dènyèman. Izo voye yon mesaj bay Gazman pou l vin jwe lan Vilaj de Dye. Ke l vle pou l ta vin jwe lan Vilaj de Dye. E la, li tou voye yon mesaj bay Gazman, Ou wè kisa nou fè? Sa se yon mesaj ke yo voye la. Ou wè kisa nou fè? Nou pran ki bò di sou an? Sela vle di ke ou menm, ou pa ka pa vin jwe. Sa se yon mesaj ke li ye. An nou kontinye. Efektivman Busta John chante ou dil lan se yon mesaj klè ke nèg yo voye bay Gas Van Couleur pou dil sil pa vle vin jwe anba a men sak ka rivel e men ki konsekans li kapab peye pou sa jodi an nou pa pral defann okenn nèg ki gen zam ilegal nan men yo men Analiz ou ka fè Bosta, ou pa ka inyore tou fòs nèg yo genyen pa rapò avèk leta santral ki fèb. Jodi an, lòske yon atis ap egzèse pwofesyon l kòm atis, li ka jwe pou nenpòt ki moun atravè nenpòt ki kote nan peyi an. Paske se plezi l ap bay. Jodi an la li klè, atis lan, de bòn volonte l, li genlè pa deside al jwe pou yon nèg ki gen zam ilegal nan men l. Men, li pa gen okenn restriksyon ki mete pou l di l pa ka al jwe la, l pa ka al jwe la. Sèt lan chifo. Men, pandan atis la al jwe la, l ap jis konnen ke l al regle kesyon zafè mizik sèlman san ke li pa entèfere l nan kesyon malvèzasyon k ap pase anndan geto a. E atik sa tou, li ka deside al jwe nan zòn sa a pou l pwoteje tèt li. Paske nou wè dènye videyo k ap sikile kote Izolan, Tony Mix al jwe, gen anpil moun k ap kritike l. Men moun sa yo k ap kritike l la, kesyon yo dwe poze tèt yo, ki kote Tony Mix ap viv? Se Kafou. Lè w sot Kafou, ki kote pou w pase pou w antre Pòtoprens? Se Matisan, se devan Bisantnè. Sa vle di nèg sa li menm kòm atis li oblije al bay moun yo anbyans lan nan sousi pou l pwoteje tèt li kòm atis. Pa bliye tande dènye mesaj Izo a, li di w klèman ke Gazman soti nan mizik la kèlkeswa fason an fò l danse l. Malgre ke Gazman poko reponn li non, ou wè ki atak ki gentan fèt. Maten an, yo pran kibòdis misye. Lè yo pran kibòdis ou, sa vle di se yon mesaj yo voye klè ba ou menm kòm atis, yo ka pran ou tou a nenpòt moman. E ki kote yo pran kibòdis la? Se paske kibòdis la sot jwe Kavayon, li sot ba moun Kavayon plezi. Nan sòti Kavayon pou l antre Pòtoprens, yo pran l nan Matisan. Ebyen, ou menm kòm chantè, ou konn sa ou di w la a? Lòt ou di otomatikman klèman, depi yo envite w vin jwe anba a. Ou pa vin jwe pou yo. Lè swa sou yon chodye andeyò swa swa Kavayon, swa Okay, swa Jeremi, swa Miragwàn, yo ka pran w menm jan tou wi. E lè yo pran w ou konn sa k pral rive w? Y ap fè w peye yo lajan ou pa ta dwe peye wi. Paske ou pa t vin jwe pou yo lè yo te mande w vin jwe pou yo a wi. E sa ke m pral di jodi an, tout nèg k ap mande pou ke atis pa al jwe nan geto yo, avan w mande pou ke atis pa al jwe nan geto, se Gouvènman an pou mande pou pran responsabilite l pou mete sekirite nan peyi a paske atis la li menm tou li ka viktim de kesyon ensekirite a anndan peyi a. Atis la li menm tou li ka viktim de kesyon kidnapin nan anndan peyi a. Ebyen si se mwayen sa atis la genyen pou l al jwe nan geto pou l pwoteje. Pou ke nèg pa kidnape l, pou ke l pa pran bal mawon, enben li oblije fè l. Prezan se leta ki lage nou nan eta sa, ki lakoz ke nèg yo gen tout pouvwa sa sou tout sektè anndan peyi Dayiti. Yes. Yes. Responsab Sant Analiz Rechèch sou Dwa Moun yo, Mèt Gédéon Jean, fè konnen Etazini Kanada li mèt 5 kare sanksyone otorite politik ak otorite ekonomik yo nan peyi Dayiti. Sa k fè Gedeon Jean di sa? Gedeon Jean ale pi lwen pou l di otomatikman peyi Kanada, peyi Etazini fin sanksyone nèg nan sektè prive, nèg nan politik lan, To kidnapin nan li vreman diminye nan peyi dayiti. To ensekirite a li vreman diminye nan peyi dayiti. Kote pou ane 2022 a selon sa responsab kad yo fè konnen yo kidnape an total 857 moun kont pou ane 2021 an yo te kidnape 1009 moun. Sa ki lakoz ke. Sanksyon entènasyonal poze sou nèg politik, nèg nan sektè ekonomik lan, li vrèman enpòtan pou ti mas pèp la paske yo pa viktim de kesyon ensekirite a dènye tan sa yo. Good. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, Lapolis Nasyonal Dayiti kontinye ap mennen operasyon nan. peyi Dayiti, kote ke n prale fwa sa a nan depatman Grandans peyi an, kote ke Lapolis Nasyonal Dayiti rive arete Pierre Michel Louis Jeune, selon sa otorite polisyè yo fè konnen, se yon sitwayen ki fè pati baz gang 5 segond lan ke Izo ap dirije. Nan sans sa a, Lapolis fè konnen Pierre Michel Louis Jeune deja nan komisarya Grandans lan pou ap reponn kesyon ke. Dcpj ap gen pou poze l sou dosye sa. Nou pale fwa sa nan Wo Konsèy Tranzisyon an, ebyen Madam Lalime kontinye ap fè pale de li anndan peyi Dayiti, kote ke aprè Ariel Henry te fin deside pou l chwazi 3 moun nan peyi an ki pou vin jere Wo Konsèy Tranzisyon an, pami 3 moun sa yo nou jwenn Milèd Ipolit Maniga ki ta dwe ap prezide Wo Konsèy Tranzisyon an. Eben jodi an, granm bonè, Madam Lalime debake an pèsòn ka Madan Maniga pou l al chita pale avè l lakay li nan zòn Plèn nan. Kote ke Madan Lalime te chita pale avèk Madan Maniga sou refòm konstitisyonèl peyi a dwe genyen epi sou kesyon sekirite a avèk eleksyon yo nan peyi Dayiti. Eske finalman jodi an Madam Lalim se pi gwo chèf ke Ariel Henry paske Madan Maniga poko menm enstale kòm moun ki pral prezide kon Ho Konsèy Tranzisyon an ou wè Madam Lalim gentan al bal dikte lakay li kòm kwa men sa poul fè lèl rive nan tèt Ho Konsèy Tranzisyon an eben sa moutre nou aklè notoryete ke moun sa yo genyen sou nou an li vrèman anpil anpil e sa genlè ap pran anpil ditan pou ke nou ta leve pye moun sa yo sou kou dirijan politik ayisyen yo. Men sèl sa m pral di tou avèk Madan Maniga, Madan Maniga tande byen, si w vle pase kòm yon moun ki pase, gen yon pase onorifik nan politik la, pa evite antre nan lojik sa a. Ou gen sou zo bwa tèt, ou gen sou zo bwa tèt ou 82 zan. Ariel genyen sou zo bwa tèt li 76 zan. Sa vle di, lè w fè 82 plis 76, de moun ki pral dirije peyi an gen an total 158 an. Ki kote de moun 158 an ka mennen Ayiti? Jodi a, èske pa gen de jèn anndan peyi an ki ase konpetan, ki ase Pa nan koripsyon ki pou mennen bak Ayiti pou n al chwazi yon granmoun 82 zan dèyè madan Maniga pa menm ka leve pye l menm pou l sot la pou l rive la se sou chèz woulant madan Maniga ye jodi an m pa panse ke yon moun sou chèz woulant kapab vin mennen peyi sa a nan direksyon ke nou bezwen peyi a ale a. Okontrè, si n pran Madan Maniga, se menm kesyon Bonifas Latòti an, kote ke Madan Maniga pran yon poupe twèl ke Ariel Henry pral tounen jan l vle, lè l vle, kote l vle.